So nou wè kote n al nan mache a. Al nan mache a, kè m ap kontan m rive. Nan bèl konvèsasyon a machann nan ap gade ap gade cheve. Byen kontan, de bonne humeur, san m pa konnen ki sa k pral rive. Men machann nan byen janti, li ta fè kont konvèsasyon avèk mwen, l vann mwen lide pou m ale fè cheve m ka moun pa l la. Eske m aksepte? Ou pral mete ti kouri lan tèt ou? Eske ou brale pou rekomandasyon machann ki vann ou cheve a pou bò ou moun? Pa nenpòt moun ki pral fè bagay sa a, wap wè. Fòk fòk something wrong with me, hein? Manny, men kote l voye w la wi. E kote sa lè w antre nan labirent ou pa konn si nan labirent ou antre non. Dayè li pa pale w de labirent lan non. Li di w se dèyè gwo kay sa. E se yon kay ki wo anpil ou k jwenn isit. So li voye w yon kote li di w se dèyè dèyè dèyè do kay la. Donk mwen menm m pa konnen si yon labirent pou mwen se dèyè do kay la. Lò moun sa yo di w bagay la se la, fòm di w sa, nan tèt pa yo, lide de distans lan pa menm avèk lide de distans pa w la. Yo gen dwa mache 2 kilomèt, yo di w se la, e la l ye. Enben, depi m fin rantre anndan sa a, nan pwen tounen pou mwen. Sim pat mete strateji a atè m pa tap tounen depim fin antre andan sa depim fin met pwent pyem andan m rankontre moun sa li dim wi li konn moun sa ki pral fè cheve a m pran m pran so mwen soti la lan zòn mache lèm ap soti m soti la men se pa konsa m soti non se pa konsa m soti. Janm te antre e pa konsa m soti. So. Men mwen menm apre tout peripesi a ma rive jwenn moun nan. M ba moun nan cheve a, moun nan di m konsa ke cheve a pou la l prepare l. M pa konn fè cheve. Men so ka mete yon moun chita 30 minit preske inèd tan pou al prepare yon cheve. Lè sa a, m pa t gen ankenn anyen lan tèt mwen non. M pa t gen anyen lan tèt mwen. M te obsève ke madanm nan pran twòp tan. Men, pandansetan m ap di konsa, ou kwè m te ka tounen? Pou jan m antre a, chak moun di m la epi, lè w ap antre la, lè w gade fò w vire ankò. Ou ale la, fò w vire ankò. Konprann? E kòmsi m ta di w, fè sa. Ou jwenn yon obstak, ou vire la. Jwenn obstak, ou vire la. Jwenn obstak, ou vire la. Ou jwenn obstak. So, lè w pou tounen w pap konn ki gout ou te fè. So, men madanm nan ki rantre, l al prepare cheve a pou mwen. Mwen pa ba gò ba ou, men sou prepare cheve ou pa ka met yon pliyan chita tout tan sa. Meni, depi madanm nan komanse, li gen lè te kon ba lan cheve a, si se alusinasyon krive men. Depil kòmanse penyen tèt mwen se konsam wè m pa janm wè kote moun yo fè ki te kote moun yo te pase e son lakou liye tout moun ka abite nan menm kay la paske m konn wè knnen ti kay tou piti moun yo ti moun kouche anba kabann yo plizyè moun ka nan kay la so petèt se nan menm kay la yo tout sòti men m pa kwè 20 moun ka sòti nan menm kay la m pa wè moun ki mache. Monte desann. Many. M kontan wè moun ki reyini an circle avèk laye yo devan yo ak zaboka avèk mayi. Se afè pa yo, sa pa enterese m. Until ke Dam nan kap fè cheve m nan. Bon, jiska prezan, moun ap manje vegetable, sa pa di mwen non. Si m vin lakay ou, moun nan m konnen se malerèz lap fè bagay la lakay li, so li ka gen ti afèl, ti reyinyon li, moun nan ap manje vegetable. Mwen poko sispèk anyen. Vrèman. E menm si e ta yon seremoni moun pral manje tout bagay, lè m kòmanse sispèk se lè m tande tanm tanm nan. E pa koyensidans ou tande tanm tanm, lè w fini ou wè mèt seremoni ki vin avèk mouchwa wouj lan lan ren li. Li pa yon koyensidans, se yon seremoni ki pral fèt. So Tom Tom ap jwe Shaking hand kòmanse hein Vigoureusement Em toujou tande ekspresyon lè yo di yon moun Shaking hand ou Vigoureusement sa son yon lame ougan li ye Yon prince la m vin konnen se a ougan Son ougan k vini Son seremoni ki pral fèt Men madanm nan la k ap fè cheve mwen pandan se tan m oblije vire tèt m tande sa l ap di m Lap dim konsa ke monchè seremoni bal fèt pa gate pa gate meeting moun yo m pa konn nan ki sans m ta al gate meeting moun yo hein epi m fèmen bon si son bagay konsa m menm m pat vini pou sa map mare tèt la male map mare map mare cheve a male mwen di map mare cheve a m pa wè okenn mouchwa non se madanm nan ki pat banm mouchwa. Eh? Ala m di non, non, non, yon ba yon bagay, e, e, li wè al difisil, tout sepleman, ou, ou pa gate may moun yo, si ap manje, manje tou bay, koko, si ap manje, manje tou, e eh, men kou m ap lage, ba lage vat nan nan tout bagay. Boutey ap bay tou, wi wè boutey sa, chaje mikse, pa gen e ken le bel ki di ki sa ki ki la dan. Ala y ap pason boutey konson moun wap wè. Manman m toujou di, pa chita bwè bagay ou pa konn ki sa l ye. Lò n ap pale de bagay sa yo, manman m di konsa de bagay sa yo se pa bwè, pa manje. Pandan se tan, Mwen menm mwen menm mwen di ke madanm nan kap fè tèt mwen an kap di m pa bwè pa e se pou m patisipe a mwen menm mwen gen yon plan pou li men m poko konn ki plan m konnen fòk Bondye ban m yon plan m konnen pou bwè a Lap fasil kem pran pòz bwè mwen. Konprann? Epi tout tout tout ap tonbe. Ap tonbe. Menm di gon jan pou m fè sa. Gon jan pou sa madanm nan di fòm patisipe. Lòm di m tande tanm tanm non. On lespri di m ke se danse pou m danse. Men danse pou m danse m di mezanmi. Sa map di konsa. Kou se pa lò a m pral genyen. Pou m danse. M di men non sou pa vle bwè. Fò w bay yon bagay kanmenm. Danse a inofansif, ou ka danse, ou ka danse yon dans ayisyen ou danse. Pandan w ap danse a, pandan se tan, nan tèt ou ap priye, pou tèt ou la. Pou lwa ap antre nan tèt ou, ou pa ap danse vreman pou yo konnen w danse non. Ou ap danse lan kò, men tèt ou se priye ou ap priye pou rete konekte a espri pa w la. A espri pa w la pou rete konekte. So se konsa. Li fasil pou m te retire e boutèy la ke m pa konnen an. Lan danse. Se teyat. Lò fini. Manje a. M fè menm jan a chak fwa la e kri sa ap pase. Lè sa l ap bay mayi ou byen zaboka. M danse pou pi rèd. M danse. Danse, m danse, men m pap manje mayi a. A zaboka pou. Babay manje, tout men moun yo ap antre manje, antre manje bagay. Pou moun pou pal manje. So, pa manje. E pi sa ki nou pase ankon. Jiska prezan mwen menm. Mwen te trè byen la a paske m pase pasyon. M pase pasyon. Se dam ki dèyè a k ap fatige m. Lò m ap vide bagay sa a sou rad mwen, si l dèyè m konsa, m vire kò m lan lòt sans konsa pou l pa wè. Kote kote lap tonbe sil pran bouch mwen sil pa pran bouch mwen mpa kitel wè. E lò bay manje a vini pou manje piske manje a mpa ka fè twouka vek manje a m oblije kanpe m danse vre. Te kwa m pran lwa. Pap manje. Manman m di sak lan vant ou an pa fouti retirel. Depi l te gentan rantre ou pap retirel. So. Ou pa ka di m pa patisipe. Men sak vin deranje m nan. Li pat bagay, li te bay inofansif folklò nou. Li pat, li te plis ke sa. Paske gen moun ki kanpe yon madanm avèk men gwosè chapo l. Chapo m mete l la. Men gosè chapo l. Li pote konplent li devan mesye sa. Ye ou swa la prantre la kay li men kouman peron kay li monte men wotè. Ti galri tou piti k devan kay won von monte a. Li di l monte men wotè l pa fouti monte. Limye a klere grenn je li. Li won gwo limye a klere grenn je li. L avegle je l. Men se yon konplent. Kouman m fè konnen konplent lan? Se paske genyen lòt ki defile dèyè l k ap pale tou. Ou santi ke denominatè komen de tout sa y ap di a se yon konplent li ye. Epi mesye sa sanble gon repons li pral bay. So si li rive ou santi ke gon bagay ou wè repons lan pa bay. Ou santi gon bagay ki bloke bagay la pa vre? Repons lan pa bay. E ou santi ke repons li pral bay la. Li ka depann de ou menm ki la a. Paske ou se yon eleman etranje a. Ou pa konn ki jan, ou pa konn ki jan moun yo reflechi bagay yo. So. Men mwen la a. Kap souke kòm, kap danse, wè mouvman sa yo, kap souke kòm. Pandantan tèt mwen, m te double. Tèt mwen se yon lòt moun, kò m se yon lòt moun. Kò m ap patisipe nan reyinyon men tèt mwen menm, dans ma tête, je suis a genoux pou priye. E m rantre nan yon priyè, yon priyè d'exorcisme, pase m di konsa ke m pa renmen espri ki la. Se pa espri pa Bondye a sa. Se pa espri pa Bondye a sa. So m antre lon priyè de zòsiz mwen de Bondye padon avan pou tout sa m fè. Tout peche mwen fè. E pi pou m pran otorite sou san presye de Jezi pou ale. Sa k pa bon an la dan lan ale. Se jiska prezan se ti bay pa yo ap fè. Depi m pat ka, depi m pat ap manje, m pa manje. Men kounye a, ki sa k ap pase ankò? Pou yon moun ap pede plenyen, pou yon lòt moun ap pot plent, ki pouvwa lòt mesye sa a genyen? Ki sa k gen ankò? Ki sa k gen ankò? Ou byen m pa konnen si m rantre lan yon trans ke moun yo wè ke men men m dedouble ke yo pa bezwen rete yo mèt ale. Paske m te rantre an konsantrasyon. M ap danse men se lòt bagay ki te lan tèt mwen afè pa yo a. So, vwala ke lapre sa, madanm nan vini. Madanm nan gentan fè an yn segonn, bagay li pa, li te pran 2 zè tan pou l te fè. An yn segonn li gentan fini cheve a. Pou m peye l, m peye li. Lò fini, mwen menm, m pran chemen pou m ale, men right, m right back, m pa ale vre. Paske m konnen ke m pap ka ale, paske m sot pran gwo emosyon. Mwen ta pa sonje kote m fè men m te wè se yon labirent m te pwonte. Konsa, konsa, konsa. Non m pap ka soti. M pa tann li disparèt tou mwen li al kote l sou li la pou la. M di ka eswe l ka mete m nan chemen an paske m pa sonje kote, kote, kote, kote m te fè. Li pa mennen m kote m te fè a. Li mennen m lè m gade m nan fon chemen long m konnen m pat fè tout chemen long sa a. Lè mwen al parèt, m parèt sou Dèlma. Lè Elik di m se sou Dèlma m ye. M pa konn kote m ye non. Elik di m se sou Dèlma m ye, li rele tap tap mwen tèlman l wè m egare. Men, lò m wè bagay yo vini Bondye pa t di m si se pou m oblije danse a, paske m te pè danse paske se pa lwa m genyen. Map eseye amadwe li. Kom m wè premye pati l fè a l fè l reyèlman byen, li penyen byen. M di nou al nan studio pou ta gen, se w pa te vle fè bagay sa la, pou ka gen plis moun ki ka vini. M ap kòm si l eseye ba l anbisyon, ap eseye flate anbisyon li, yon fason ke m di l pa oblije resevwa tout moun la, pase bon gen lòt bagay k ap fèt la. Konprann? M di ou pa ta bezwen resevwa kliyan w yo la, li ta bon ke, pase m di ou fè l reyèlman byen, li te reyèlman byen fè l. Pawòl sa yo pa mache, li stil di m fò m patisipe nan bagay yo. Se apre sa, m vin wè ke m oblije danse avèk risk ke se lwa k pran m. Ou konprann? Lwa, m di m pa wè kouman lwa pral pran m, lè m analize m di m pa wè kouman lwa pral pran m, se Bondye k lan tèt mwen. Se priye map priye pandan map danse map priye pou vrè lwa pa pran. So, men se lik mete m deyo. Relon tap tap pou mwen pou m ale. Men depi m paret deyo a m santi m ti jan sou. M wè troub la. Wèl? Tout ba yo troub devan m. Men m pa malad non, m pa gen vètij, m pa gen anyen. Mwen sot anba delma. Mwen zon emes. Delma. Mwen ap monte. Mwen tap tap monte monte Petyonvil, monte monte Boudon. Mwen lakay mwen. Epi gade, lè mwen ve lakay mwen son sizo m chèche pou m koupe cheve a. Mwen se depi m paret lakay mwen, m pa pran son segonn vètij la deklare. Pa vètij mwen abite gen yon, non? Yon vètij se se moun ou bal moun. Yon gwo vètij. Epi m kòmanse ap detire swiv la, m di gade do twò sere l twò sere. Nan nan m ap retire l, bon, se te yon kòve, kòm si li pa t fasil pou m te retire l. M renmen kont lè sa l vrèman, li te gen dwa te sere cheve a vrèman. Li gen dwa te twò sere l. Men, m pa t anvi retire l non. Paske l te tèlman bèl, li te byen fèt vre. Paske m gen cheve fen, m jwenn yon moun ki arive trese bagay la byen fèt. Li vrèman gen talan. M oblije retire l. Paske chak fwa m ap retire yon grenn, m santi se yon grenn nan vètij la. Kòm si vètij la konpoze de plizyè grenn. Chak fwa retire yon grenn, se yon pati nan vètij la k prale. Wè? Ou abitye gen vètij, e pa konsa l ye. Lè ou fin gen vètij, ou stil santi yon ti jan bagay. Ou bètè, men ou santi yon ti jan sou toujou. Lè w arive. Lò mwen se vrèman se chak grenn map retire vètij la prale vre m di oh enben non m santi ke m pap gen talè m pap gen fòs ankò pou m retire son sizo m mande yon jenn timoun ki ta avèk mwen pandan tout tan se yon ti bebe m gen yon jenn timoun ki tap okipe li m mande l sizo li rache m rache rès yo m rache koupe kareman m di ka ya regrandi fòk m atache non mwen koupe Lè m fin retire dènye, m koupe yo pou m ka rache yo pi vit. Lè m fin retire dènye grenn ki rete a, vètij la koupe sèk. Enkwayab men vre, koupe sèk. M ta stil santi yon ti bagay. Da dwòl ke l koupe sèk. Vètij pa konn koupe sèk. Sa koupe sèk. Koupe sèk. Al dènye bagay la. Pase yon lide m te di m ke, Bondye di ke, Moun yo pap ka gen pouvwa sou ou, men sou yon cheve, la la ap antre nan cheve a, la fin antre, antre sou. Ou fò retire pati eksteryò a, pati ekstèn. Sou se konsa, retire, fini mwen e zòsize li. Pandan kesyon nan vin parèt, mwen rakonte l sa, epi mwen di bon, li fin nan nwit, demen m ajoute bagay la. Sèm nan lè w pral lakay li tou pran l lala avè l. Ou wè moun ki tètu. Mwen lala avè l. Mwen ap chèche l demen pou m jete. Mwen ap di li te mèt ret nan kay la pandan m ap dòmi, wè se menm m prèt fin kriye sou li. Mwen gen yon gwo lafwa. M gen tan fin priye sou li. Kounye a li pran men mwen apre sa chan nan chaje tribilasyon. Lò m di l bagay la pou l eske se li ki te pran li di m wi se li ki te pran li paske m chèche m pa wè l. Kounye a li di m konsa ke e m di l non pa mete l, pa mete l. Se pou jete. So m si ke l jete l, ke l mete l li pa jete l vre. Pa jete non, se moun ki tètchi anpil. Li te dwe pran bagay la ma pwòp men jete l. Li di m li jete l, men se pou m pa kwè. Oswa apre sa, l gen yon seri de tribilasyon. Li santi konsa ke fò ta di ke se mwen tribilasyon an ta pou rive. Konprann? Men li menm li gen plis kwayans nan bagay sa yo ke mwen. Mwen kwans, mwen kwans pou sa bagay sa yo. So, Li te regretab pou li te wè ke li ka banm manti li te di li te pran li menm si li ta vin lakay li montre plizyè cheve m pa ko konet cheve a m pa ko konet li li pat gen anyen de spesyal li di te fon bagay ladan m pa wè sa madanm nan te fè ladan li te pran 1 èd tan ap fè l lan. A mwen pese moun yo. Se nan labirent la ye. Tan sa l tap gentan kontakte tout moun pou di lap fon reyinyon lan zòn nan wè m dapre mwen se sa pat gen anyen l tal regle a cheve a. Pase m gen tout kalite refleksyon. Gen moun ki di m non, moun yo pat egziste, lan tè tout te egziste se.